Nan lane 2018, yon ankèt sou plis pase 50 mil Ameriken jwenn gason eteroseksyèl jwi 95 pousan fwa lè y ap fè bagay, tandiske fanm etero rive jwi sèlman 65 pousan fwa. Se yon ankèt ki te konfime sa anpil nan nou tout konnen deja, nan yon koup eteroseksyèl, se gason yo sitou ki plis pran plezi yo. Apre tou, yon lòt etid ki te fèt nan lane 2010 ki te fè anpil pawòl anpil te rapòte 80 pousan fi etewoseksyèl pran pòz y ap jwi mwatye fwa pandan yon penetrasyon vajinal. Yon lòt 25 pousan li menm pran pòz yo jwi prèske toutan. Etid sa yo ta sanble di koze fè bagay se gason ki renmen l sèlman. Fi. pa vrèman enterese. Men, ankèt 2018 la te montre yon lòt bagay, kontrèman ak fanm etewoseksyèl, nivo pousantaj jwisans fanm ki lesbyèn monte a 86 pousan. Kidonk, pwoblèm nan pa fi ki pa renmen fè bagay. Li nan fi ki pa renmen fè bagay lè plezi yo pa antre an kont. Se move rapò seksyèl ki fè fi etero yo pa konn sou fè bagay. Si yon bagay pa bon pou ou, se nòmal pou l pa enterese w. Chita ap plede pran pòz ou jwi pou yon lòt moun ka kite w an repo, se pa yon bagay w ap anvi fè toutan. Anplis, fo alsiyis envalide santiman w antanke fanm. Se kòmsi sa w santi a pa t enpòtan. Se sa patnè w la panse ou ta dwe santi a ki enpòtan. Epi, se pa yon aktivite ki rekòmande pou sante mantal yon moun. Pakont, fi ki gen bon eksperyans ak fè bagay renmen fè bagay. E lè yo renmen l, yo renmen l tout bon. E pa gen mal nan sa.